Bri kouri nouvèl la gaye ansyen depite Arnel Belizaire fèk sot konfirime la a e nou pral envite ou an tande koze ki gen nan peyi Dayiti medam e mesye zanmi fanatik tvlakayhaiti.com yo se pa de twa plenyen se pa de twa koze ki genyen Pou jounen lendi 12 desanm lan ebyen bagay yo kòmanse pran yon lòt nivo nan peyi Dayiti, nou konnen peyi Kanada ki li menm ap pran gwo sanksyon la, Etazini pou bò pa l ap frape tou, men gen moun ki di èske sanksyon sa yo ap pote yon rezilta, èske sanksyon sa yo ap fè boujwa yo sispann bay bandi yo zam, èske sanksyon sa yo ap fè nèg yo kite peyi a, delivre peyi a. Lè se Ayiti li menm pran yon lòt chemen paske nèg yo fini ak peyi sa a, nèg yo gangle peyi a nan tout ti kwen, tout kote w pase son gwoup gang e gon boujwa k kanpe dèyè l. Bagay la grav medam e mesye. Enben nan videyo sa a nou pral envite ou tande ansyen depite Arnel Belizaire enben ki li menm vin avèk dosye sa l pral lage la a e nou pral fè w dekouvri l. Deblozay nan lapolis la ankò yn fwa se prèske chak jou lapolis la ap pran kou men bò kote pa nèg ame yo ilegalman yo ebyen nap diw lapolis pete fyèl 2 bandi ki yo menm tap tante fon kidnapin ebyen yo te gen lis nan men yo ki moun yo pral kidnape se lis wi yo gen. E si jodi a la fòk yo fè 10 kidnapin, fòk yo fèl donk se konsa e mouvman oubyen komès kidnapin nan li menm li fonksyone nan peyi dayiti ebyen lapolis ki yo menm pèdi yon polisyè ak tout mari li e lapolis tou ki bò kote pa yo mete dòmi nan zye 2 bandi medam e mesye ebyen nèg sa yo yo menm yo mòtèlman blese jan ke Garry Derosier renmen dil ebyen medam e mesye nou genyen E donk e nou gen lapè avèk an 2 malfwa sa yo ki yo menm se 2 bandi ki tap bay anpil pwoblèm ebyen lapolis fini ak sa. Nou pral envite w gen tout detay anndan videyo sa e pa bliye si w apèn konekte ou sou tvlakayhaiti.com abòne, like, pataje, kòmante nap tounen. Pou nou fon ti rekapitulatif pou pèp ayisyen an. M twouve ke s on respè men s on aberasyon lè nou jwenn yon seri de moun ki pa menm respekte tèt yo epi y ap vin eseye pale fò nan mitan nou. Mesye nou gèlè bliye ke tout moun ki siyen nòt sa yo, le depite, l'honorable depite Delmas Abbas, ki te gen yon misyon pou defann lèzenterè de moun Dèlma Taba a, te sòti fè ankèt nan rapò yo jwenn tout nan koripsyon. Olivier Barrault sa a, nou genlè bliye ke kisa li te fè a Jovenel nan EIC, vòlè kòb leta pou asirans pa janm bay yo. Mesye, pou m pa di tout moun ki siyen nòt sa yo, 99 pousan 2 moun ki siyen nòt sa yo se 2 konwonpi se yo k mennen peyi a nan eta ke l ye. Sòti la! Kòmsi w e Depite Arnel Belizaire? Ou gen prèv de sa w di a la? Pa bliye ke nan dènye rapò, al gade nan grèv de fen Arnel Belizaire te fè o nivo di Parleman Ayisyen, nou te afiche pou ki rezon ke n fè grèv sa a. Se paske lè jou a rive, mwen te di pèp la, M pa vle nou mete m nan lo ke nou gen pou n jije yo. Mwen menm ki te gen yon manda nan men nou, m fè tout sa k depann de mwen pou m te fè travay ke nou te konfye m nan. Men domaj, lè w malere an Ayiti, ou onèt, ou pa gen valè. Sitou ke lè w pa gen kòb pou peye. lè medya, lè gran jounalis ki pou fè demach pou ou. Lè ou pa gen kòb pou peye yon Pyè Esperans pou di ke ou pa gen, ou pa nan koripsyon okenn kote, se ke jodi an mon frère, m viv tout sa yo. M viv yo, te gen yon rapò ke m te travay pou le parlement, yon pri tarifè spesyal Lè ou gon pèp ki ba ou manda pou al fè yon djòb nan non popilasyon, pou al fè djòb la, Alo ou la? Alo depi 2001. Jodi an, nou wè sitiyasyon peyi nou. Mwen menm, m viktim, m soufri. Poukisa m soufri? M viktim, m soufri paske yon malere Pou na chire tankou Anel Belizaire. Ke moun Delma kaba fè onè li ba yon manda, m pat gen dwa gen pozisyon an fas yon seri de gran nèg. Du fait ke m gen yon pozisyon m afiche ok nan yon seri de gran nèg, mon chè m peye konsekans lan. M peye konsekans lan e mesye nou temwen la a. nan radyo sa. Nou wè tout sakrifis radyo a fè avè m pou ke l te ede m ret vivan politikman pou m pa t detwi. Men, nou wè nèg ki gen gwo medya yo, nèg ki gen gwo radyo yo, yo pa ban m pale paske m lonmen non moun. Mwen menm nou konnen m pa. Non men gen yon gwo emisyon yon gwo radyo ki ba w pale. Radyo Tele Eklè. Tande byen sa m di w. Si pa t gen gwo emisyon sa. Arnel Belizaire tap pase kòm on vulgaire voyou. Yeah. Paske Jean Mona zanmi m pa ban m pale nan oken emisyon n ankò paske l di m renmen lonmen non moun. Men jodi a Canada lonmen non moun m pa janm tande Jean Mona mete mikro l la pou l kritike yo. Etazini nonmen non moun yo li pa janm kritike poukisa paske mwen m nan kras la m nan fatra ansanm a Jean Mona kòm moun Delmas Tabar fè m onè yo ban m on responsabilite kòm onorab depite m fè djòb mwen an m vini avèk de done pou m di ke men sa otorite yo ap fè peyi an li pa renmen sa paske m lonmen non moun mesye pou kisa k fè ke jodi an malere pa ka onèt ankò m pral pou yon dènye bagay jodi gade byen pou wè konbyen ane ke Arnel Belizaire genyen l ap goumen anfas akra pou bato sik sikre a gen odonans ki sòti kont akra. Ki sa k janm rive? Jodi a, mesye, lè n ap gade, mwen m ta renmen yon nonm di nou, Kouman se fètil ke Anèl Belizè pran responsabilite l, li rele Ocnam Clamé Daméus, li di l, Komisè Gouvènman, fòk ou pran responsabilite w. Sa Romel Bell ap fè a, li desevan, li twò lèd. Kòman w ta fè vle Pou chak sezi zam ki fèt anba a, Romel Bell pran l l al distribiye l bay patwon l yo epi li fè direktè afè jidisyè la pran de twa vye zam, mete yon ti pli kachte sou li, voye bay komisè gouvènman. Donk lalwa pa bay dwa sa a. Moun ki gen dwa angaje ladwàn nan se Romel Bell. Lè ladwàn fin fè yon sezi, Promèl bèl genyen pou obligasyon pou l fè yon envantè, pou l di ke apre travay vrèman ladwann fè yo, men sa ke l genyen ke l soumèt par devan le commissaire du gouvernement pour les suites de droits. Mezanmi, yo pa janm fèt konsa. W ap denonse yo, yo pa janm di anyen. Okontrè, zanmi w ki pou ta akonpanye w nan batay la, Mesye Jean Monay, c'est un ami. Je le considère comme un frère. Li di m renmen yon lòt nonmen non moun. Mwen di frè m. Men m son onorab depite k gen yon manda. M pa ka nan voye voye plon gaye menm jan yon seri de moun ap fè yo pa ka spesifik nan sa y ap di a. Mwen menm m ale m fè sa lalwa mande m pou m fè. M al devan komisè gouvènman. M al devan otorite yo. Mwen di yo men danje k genyen an. Si yo pa fè tout sa k depann de yo pou frennen bandi a, men konsekans ki ka rive. Enben, frè m, pou sa yo pa janm ba l valè? Jodi a pou w nonm ap di m, O, w ap pede pibliye tout sa m te fè. Se pa t sa m te bezwen. Paske mwen m toujou di w moun byen m pa bezwen vedèt. E sa k fè m pa janm alamòd. Mwen menm mwen gen yon misyon. M se yon ti malere ki leve Dèlma 20 ri Bonè nimewo 9 ki gen yon liy. Se siwo myèl ki te pèmèt ke m te peye lekòl mwen pou m te rive nan nivo m rive a. Malgre tou, lè m fini nan lekòl klasik, m pa kapab jwenn mwayen m al antre nan lame pou m te kapab gen yon dimansyon nan sosyete a ki pou te rele respè. Mwen mwen kwè nan valè sa yo. Men, lè gen yon manda, mezanmi, m pa bezwen konn sa yon moun ka di de Anèl Belizaire. Mwen menm m son onorab depite. Bondye ka jije m e lè mò ka jije. M fè tout sa k depann de mwen. M gen yon temwen okilè la nan stidyo avè nou. Mande Pierre Martin sa tou, pandan tout katran nou t ap goumen an, èske m pa fè tout sa k depann de mwen pou m kenbe manda moun Delma ak Taba te ban mwen yo valableman? Men. Se domaj. Yo rele m Anel Belizaire, m san non. M pa gen papa m ki te minis, m pa gen bòpè m ki direktè jeneral, m pa gen gwo relasyon, sèke yo fè m pase pou yon vwayou vilgè. Men m di yo, Mwen se lwa m sèvi, m gen yon Bondye k pwoteje m. Ayibobo! A wi! A wi! Jodi a yo wè lè m te kenbe liy nan. Yo ta touye w deja! Nèg yo fè tout sa k posib pou yo touye m. Men, sa n ap sèvi a, Bondye ba l dwa l ba l pasaj pou l di mesye, se yon misyon n te konfye nèg la, li pa gen pwoblèm pèsonèl avè nou, se djòb li a l ap fè. Ba l chans li. Enben, li foure men l, li ban m chans lan. Jodi a, tout sa m te konn ap di a, men Pyè Maten sa tout la wi. Pyè Maten sa tout ka al gade nan 73 rekèt ke je fòmile pa w devan le biwo de la Chanm dè Depite, Omwen gen 70 ladan yo k ap refè sifas la. Men pou ki rezon fè ke nou menm ti nèg, lè n ap fè djòb la, jan yo ban nou nan, se mòd nèg ap pale m de lòt sektè prive. Mon frè, pa gon kote nan mond lan sektè prive janm fè anyen ki serye san lajistis. Bon kòman w ta fè vle yo travay de jistis pou moun sa yo Naime nou di m, depi 1986, konbyen gran nèg an Ayiti nou janm tande ki parèt devan jij? Yo pa arete non. Reginald Delva arete lè Brandt. E m raple m tou, mesye, mesye ansyen komisè di gouvèneman ki te vin sekretè deta, mesye ki mouri an, Se yo menm yo fè pase pouvwa yo a, pou ki rezon? Paske yo menm yo gen kòb, yo gen tout bagay, jij lan p ap fè l. Mwen menm chak lè m gen pozisyon, chak nèg sa yo k ap fè koreksyon, yo chache yon dosye, Claudy Gassant yo n fè ap jij pale. rele m. Claudy Gassant ki te arete, ki te Non, arete. se pou yo arete, se anpil yo arete, men mwen mwen di w, lajistis k ap travay. Mwen menm, m te depite Dèlma Taba a. M fè 17 vwayaj devan jij denstriksyon pandan m depite a. Mwen gen 5 òdonans ki sòti an favè m. Pou ki rezon? Se paske lè otorite yo di yon pawòl. Alo depite? Depite Belizaire? Jodi an la mon frè, mwen menm m ap di nou mèsi. M ap di nou mèsi a zanmi m yo nan radyo sa ki pa janm lage m, ki toujou akonpanye m. Claudy Gassant arete Claudy Gassant arete pè Brandt papa papa papa nèg ki nan prizon la Non gen plizyè lòt yo ta arete tou Yes Men yo pa janm al devan lajistis Mèsi a zanmi yo E Jodi a Mwen map di kamarad mwen yo, nan sa nou ye jodi a nan peyi a, se pa bagay sa gang sa yo met ansanm pou yo fè ki pral vin a solisyon an pou peyi a. Non Kiyès ki jamè. gang yo? Ah kòmsi nèg yo e gang yo ye? Le secteur privé haïtienne son groupe de gang organisé que li ye. Ayayay! Ayayay! Pa gen, pa gen okun diferans. Entre la classe dominante haïtienne et ti lapli Haïti. Wololoy! Wap pale koze depite. M pral di nou. Izo, Manno, Ti Lapli, yo pa gen fòs desizyonèl pouvwa, yo aji dèyè zam yo an gwo ponyèt. Kòrèk. La classe dominante haïtienne Yo menm, yo gen pouvwa ki kanpe dèyè tout pozisyon ke yo adopte, yo kanpe dèyè pouvwa a, epi yo fè lapolis pran tout desizyon ke yo vle pou pwoteje yo, epi yo fè lajistis aji pou yo. M ta renmen yon nonm di m, depi apre 91, ke Jean Bertrand Aristide te monte yon gouvèneman serye, di m, depi apre Leslie François Saint-Roch Maniga ki te monte yon gouvèneman serye, di m kiyès ankò jodi an yo ka di w ki nan yon gouvèneman ki fè yon gouvèneman de valè, de respè, ki pou retire peyi a nan sa l ye la. Mwen menm son lavalas m te konn bon lavalas la m viv bon lavalas la jodia m ta renmen nèg dim kòman ou panse ou pral retire Moun sa yo nan figi moun o pouvwa avek sa yo. Alò e e e lavalas lan tou li gon pasif ki trè trè trè trè lou wi la e kestyon zam nan e e yo toujou a chak fwa e e e kestyon banditism ap pale e e pwen sa toujou soulve. Joseph fanmi lavalas pa lavalas. A ok ok se trè byen. Fanmi lavalas son antite andedan ideyal 16 desanm nan. Enben e Jimmy nap rantre avèk enfòmasyon yo nap touche dosye sekirite e kote bandi ame e ta mete fen e nan lavi Nadège Joseph yon polisyè ki e soti nan 30 èm e pwomosyon e lapolis lan e Nadège Joseph, ki te akonpanye avèk mari li, fè vwèl pou peyi e san chapo nan lannwit dimanch 11 desanm 2022 a, aksyon sa e ki ta fèt nan nivo Clercine e 2, yon katye e nan komin e Taba e viktim nan menm jan nou sot di lan e ki soti nan 30 tièm e pwomosyon polis e nasyonal la e enfòmasyon ki e konf. konfime pa sendika nasyonal polisye ayisyen yo, Synapoha, ajan pnh la, Nadège Joseph avèk mari li ki se Johnny Bellevue, li menm tou ki se yon ajan polisye ta atake pa 2 endividi ame ki t ap sikile sou e moto e siklèt e madam e Joseph ki ta atenn yon pwojektil e nan e nan tèt li e li ta mouri e sou plas Johnny Belum e li menm ki ta blese e pa bal moman nap pale a lap resevwa swen toujou e daprè òganizasyon e sendikal la e lòt enfòmasyon viktim nan e ki tap e soti okap ayisyen poul tal regle yon dosye administratif nan nivo e direksyon jeneral Polis Nasyonal la ki twouve l nan nivo Clessin. Pou fini, n ap raple ke soti mwad janvye pandan lane 2022 a pou rive lannuit dimanch 11 desanm 2022 a gen anviwon 52 polisye ki ta mouri anba bal bandi. Se yon aksyon Sendika Nasyonal Polisye Ayisyen yo deplore. Yo pwofite tou pou voye senpati bay fanmi ak zanmi Nadège e Jozèf, polisyè sa e ki pèdi lavi li anba bal endividi pèsòn pa rive idantifye e nan lannwit dimanch 11 desanm 2022 a. Wi efektivan, efektivan se vrèman tris lè ke nou wè nou gen polisye kap tonbe konsa medam mesye, bon se si e sèten nou menm nou pap kapab di plis etandone ke nou konnen ke Ayiti se yon peyi spesyal Pafwa lè yon polisye tonbe, ou pa konn nan ki kondisyon nan tout peyi ou ta dwe di podyab men ou oblije pridan, ou oblije pridan men pa respè n ap di yn fwa de plis n ap voye senpati nou a fanmi sa. An nou avanse frè pa m avèk aktyalite a. Bon Jimmy n ap fini avèk dosye sekirite pou n rantre avèk lòt detay konsènan peyi Dayiti toujou koze Ensekirite, Direktè Sant Teknik Eksplwatasyon Rejyon Metwopolitèn e Pòtoprens lan, Eddy Nepa, ki se epòl Loubenson Theodat, ta asasine pa ravisè, selon enfòmasyon ki ta konfime pa Direksyon Nasyonal Dlo Potab ak Asenisman an, Direktè a li menm ki te kidnape pandan li t ap soti nan yon kilt adorasyon ayè dimanch 11 desanm 2025. 22 a san menm li pa t an mezi e pou l ta bay e twòp e detay e pa la suit ravisè yo ki ta e mete e yon bout nan lavi e direktè tek e sant e teknik eksplwatasyon e rejyon metwo e politèn nan e pou fini e yo ta e tiye Direktè a e nan lokalite e Metivye an reyaksyon e divès anplwaye kap travay nan e CTE RMEPP ta òganize pou jounen lendi an e yon gwo e mouvman e pwotestasyon sou wout ayopò a pou kapab denonse aksyon e sila epi mande avèk otorite konpetan yo e pou yo e pran bon jan e dispozisyon yon fason pou kapab e garanti e sekirite e chak grenn Ayisyen e nap pwofite tou e Jimmy e poun raple ke ayè e dimanch 11 e desanb la kote te gon sitiyasyon e panik nan nivo e wout frere kote endividu pèsòn e pa rive idantifye ta atake e plizyè legliz e lapolis paralèlman ki ta mete yon bout nan lavi 2 prezime e e kidnapè ki te abò yon e machin Nissan patrol e blende e apre mesye sa yo yo menm ta fin bwè e dlo bouch yo e daprè enstitisyon e polisyè la yo e rive rekipere e yon e zam e kalib AR 15 epi anndan e machin e sila a yo jwenn e yon lis kote lis sa e se ansanm moun e bandi sa yo ta kidnape enben e lapolis e ki fè yon gwo kout e filè e nap pwofite tou e poun sinyale ke machin ki te nan men e prezime e bandi sa yo se yon machin ki apati avèk e konpani e telefonik e Digicel mesye sa yo e te vòlè nan mwad novanb pase a. Vwala men se imaj sa yo ke nap gade la mnlè msye se vrèman imaj sa nap gade an bò kote lapolis e ki devye e tantativ de kidnaping sa bravo nan sans sa e men nap gade nou kapab wè msye yo gen te gen yo te gen plizyè plak en plizyè plak men Anderson eske eske finalman e mesye sa yo mouri? Wi e Jimmy e mesye sa yo yo menm ki fè vwèl e pou peyi San chapo e nan kad e echanj kout zam avèk ajan fòs e de lòd yo e se te yo 2 a e ki te e nan machin nan dapre e mesaj ki poste e sou paj e lapolis lan enben pandan yo tap boukante e kout zam avèk e lapolis yo rive e fè vwèl pou peyi e San chapo. Wala, bravo e se sa egzakteman e nan kesyon tantativ de kidnaping medam mesye Non pa gen plas hein se pa gen plas nan prizon pase deja prizon yo prizon yo la deja chaje la donk se elimine pou nou elimine yo ala miskaden e nap gade gade seri de gwo zam misye yo gen nan men yo epi nap nou pale de lis la hein yon fami lis sa vle di ke yo gen moun ke yo pral pran yo gen moun ke yo seleksyone yo mwen men li nap gade la ala ban nou poze pou ou ala se vreman e nou konnen ke kidnaping ki fèt an ayiti toujou gen toujou gen toujou gen parenn Toujou gen parenn medam mesye, se youn nan rezon nap toujou di w pridan anpil lè w pral an Ayiti men nanpèch e bravo omwen 2 vòlè sa yo nou retire yo sou tè a e se trè byen e an nou avanse bay youn fwa de pli nap salye tout moun ki apenn branche w sou chanèl moun afè bon TV e Anderson san ke nou pa ale pli lwen la Doktè Claude Joseph kraze Montréal sa se klè frè m. Bon e Jimmy poun rantre avek dosye sa nou wè apre peyi e la France se tou pa e peyi Canada poun pa di vil e Montreal kote ansyen e premye minis ayisyen an Doktè Claude e Joseph ki ta rankontre e plizyè manb nan diaspora ayisyèn